Depi kèk tan Ayiti chita anba men Etazini, Kanada, Lafrans, 3 peyi sa yo ap fè pas, chak moun ap eseye chèche wè kouman yo kap jere sak bon pou yo, sepandan pèp la ap kontinye toupizi. Aprè lanmò Jovenel Moïse bagay yo vin pi grav, anpil sanksyon ap soti nan entènasyonal la, Itali kanpe li revoke plizyè konsil onorè kel te gen nan peyi a, Cherif Abdallah, Menm jan tou a peyi Arabi Sawoudit ki voye jete byen lwen moun ki te reprezante yo an Ayiti e selon rapò yo yo fè konnen moun sa yo nan gang yo nan finansye bandi. Pi vini bonjou bonswa tout moun yon fwa ankò m salye tout zanmi ki konekte ansanm avè n e deja n di sila yo mèsi ki toujou la ki pa janm lage e k ap kenbe n pou n toujou kenbe yo enfòme nou se rezo enfòmasyon sofètifi 83. Anpil enfòmasyon nan nouvèl la pou jodi a. Plizyè òganizasyon ki fin siyen koze yo enstale Madan Maniga nan tèt peyi yo bay madanm nan 3 mwa fran san wete ni mete pou l bay repons a sa yo voye l vin fè a sinon bagay yo pral chanje faz yo pral pran lari a pou mande demisyon Milande Maniga nan tèt peyi a. Dosye Petro Caribe yo lonmen non fò Jean Max Bellerive ak Laurent Lamothe, Michel Martelly, Jovenel Moïse ak anpil lòt moun ki gagote lajan sa a Menm jan tou, yo pa bliye Evans Paul, jodi a se yon kakofoni. Koze sa retounen leve ankò, moun yo demenase pou yo pran lari a, al mache lakay moun sa yo pou mande yo ki kote yo fè ak lajan sa. Poutan gen senatè Latibonit lan ki gen anpil kòb ki pase nan men l selon sa yo di, ki fè rapò mete non anpil moun, men poutan kòb ki te tonbe nan men l pou te fè bagay nan Gonayiv yo, Tout kòb sa yo gaspiye pèsòn moun pa konn ki wout yo fè. M ap kontan pou m prezante n enfòmasyon sa yo kite m di n Busta John a lantèn, mwen se Sofia TV 83, n ap kontinye enfòme w an tan reyèl epi pote pou ou tout dènye enfòmasyon k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Si w poko fè sa, abòne ak chanèl pa w la e w ap enfòme san grate tè. Lafrans ap itilize Sendomeng lan figi nou. Konplo a fè mal li fè nou kriye e nou wèl e nou paka fè bak devanl frèm sèm yo mwen konnen kèw ap rachew pou janw wè sitiyasyon peyi a pa gen moun la ki aksepte jan peyi a vini an la pa gen pèsòn ki aksepte sa kap pase anndan peyi a nan figi nou la. Pandan ke nou lan Amerik la, menm kote avèk Kanada, menm kote avèk Etazini, nou wè kòman yo ede Sendomeng. Depi sou cha de gè ke yo t ap voye bay Sendomeng, Etazini t ap voye bay Sendomeng nan, nou te gentan konnen ke yo t ap prepare Sendomeng pou pwoteje tèt yo, kote ke yo ta pral mete anpil zam an Ayiti pou nou youn detwi lòt, paske yo vle fini avèk nou. Nou an 2023. Bondye pèmèt aprè lamò Janjak Desalin, zye nou vin ouvri an 2023. An 2023 sa, e nou di nou deside pou ke Etazini, Lafrans, Kanada rekonèt nou. Nou deside pou ke entènasyonal la gen respè pou nou. Nou deside di a entènasyonal la nou pap pran l ankò. Nou deside di o Premye Minis le Gouvernement du Canada ase sètase. Jwèt ki te konn ap jwe a, nou pa lan jwèt sa ankò. Ayiti kap soufri jodi an, se yon konplo bi byen detèmine avèk yon òm ke nou te mete pou nou enstale e nou te ankouraje par dè anbasadè pou elimine yon prezidan lan figi nou e jodi an nou bouke Nou fristre e nou di non. Enstale Ariel Henry anndan peyi an, nou konprann ni. Ariel Henry fè fas devan Kanada, otomatikman Kanada ap arete l mete l nan prizon si Ariel Henry te isi o Kanada. Kèlkeswa moun ke non l enplike La Lamort nonl enplike nan aranjman la òganize ebyen la mort ou byen anvè yon prezidan moun sa pa tap gen souf otomatikman FBI ki dot ebyen tap gentan vini yo aretel a lechèl entènasyonal jodia nou kwè ke moman chanjman peyi a li pa lan men ni de ni twa chanjman peyi a lan moman medam mesye. Se pa lajan k pou fè l, se volonte. Revolisyon peyi an lan entènasyonal la, se pa kanpe gade ki pou l ye, se volonte. Chanjman peyi Dayiti an reyèl ke n ap chèche a, se pa mande pou nou mande l, se batay pou nou batay pou li. Chanjman lòt Ayiti kote ke nap gade yap fè madigra devan figi nou an 2023 sa. Se pa tann pou nou tann aprè yo men se pran pou nou pran l. Jodi a nou di o gouvèneman di Kanada ase sèt ase. Yo griyen dan lan figi nou twòp Kote ke nou fin pase mizè anba Lafrans, nou fin pase mizè anba Etazini, men mentnan se Kanada, se kòm si se yon balon k lan pye yo, yo chak ap fè yon chout ladan l. Jodi a nou mande ke la popilasyon ayisyèn, ke yo reveye yo. E n ap di avèk tout jèn yo sou rezo an, k ap batay, k ap denonse, kontinye denonse. N ap di avèk tout jèn fi yo, tout jèn gason yo k ap denonse kontinye denonse, men batay la l ap fèt otreman osi. Sa fè 50 an nou t ap vòlè, men fòk sa sese. Men li pa di l pou tèt li non, li di l pou nou. E nou wè nèg yo, yo t jwe prezidan lan menm sitiyasyon an. Iv Jiswèm, kòman w ye? Bonsoir pdg Atis li korek la E bonsoir avek chak grenn fidel oditè oditris Rapid rapid an al gade sa ki domine aktyalite a Fondasyon je klere nan tèt kole ak anbasad amerikèn an Ayiti lanse jedi 9 fevriye a yon atelye travay k ap dire 2 jou sou koripsyon nan lide pou sansibilize plis sektè nan vi nasyonal la. Yon flewo sila aktivite sa reyalize anba tèm Batay kont koripsyon, yon angajman sitwayen. Aktivite sa dewoule an prezans Chaje dafè Etazini an Ayiti a, Eric Stromayer. direktè ministè jistis, reprezantan pati politik, elatriye. Nan entèvansyon l, prezidan fondasyon Je Klere a, mèt Samuel Madistin, prezante travay fondasyon an reyalize nan peyi a depi lane 2017 nan lit pou sansibilize sosyete a pandan l denonse enjistis sosyal k ap fèt nan peyi a pandan dènye tan sa yo. Fòk nou di w, mèt Samuel Madistin, fè konnen Fondasyon Je Klere depi egzistans li nan lane 2017, li deja pwodui plis pase 20 rapò nan peyi a, yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab pote kontribisyon yo nan sa k ap pase nan peyi Dayiti. Òganizasyon Petro Challenger Nou p ap Konplis bay yon iltimatòm de 3 mwa avèk Wo Konsèy tranzisyon an pou kapab delivre machandiz la. Ricardo Fleuridor ki se pòt pawòl Nou Pap Konplis fè konnen tout fwa apre 3 mwa HCT a pa ka delivre machandiz la, HCT a pa ka rive rezoud pwoblèm ensekirite ki gen nan peyi a, ke pèp la pran lari pou mande depa tout manb HCT yo. Kòb Petro Challenger yo menm. Se menm gwoup sa k t ap batay kont prezidan Jovenel Moïse pou kòb Petrocaribe an. Efektivman, se menm gwoup moun sa yo k t ap batay kont Jovenel Moïse pou lajan Petrocaribe a. Malgre yo konnen klèman ki kote lajan Petrocaribe a te depanse, yo te jis itilize kesyon lajan Petrocaribe a kòm chwal de batay yo pou te kapab rive pèmèt ke yo asasine prezidan an tankou jan wè Rosemond Jean dil lan poukisa jodi an pa gen lajan petro caribe kap mande ankò e poukisa jodi an la fanmi Baussan pa enplike nan rapò petro caribe a paske la fanmi Baussan manje plis pase 300 milyon dola ameriken nan kesyon lajan petro caribe a. E osi nou pral fon ti analiz pou pèp la la. E jis. Mwen konprann mentnan poukisa yo di ke tout Ayisyen yo, menm lè y al lekòl, yo rete sòt. Yo kapab itilize yo jan yo vle. Men nou menm nou vle fè yo konprann ke manti. Se pa tout Ayisyen yo ki sòt. Menm lè yo mete devan nou se nou tout ki sòt. Se pa nou tout ki sòt. Ann ale! Si Jovenel Yves Juste ta enplike, Prezidan Jovenel ta enplike nan lajan Petro Caribe a, se pa Martelly ki tap mete l, ki tap fè l enplike? Oscar li kòrèk sa w di a, paske ban m di w byen, lòske Petro Caribe te pral inisye nan peyi a, peyi Venezuela te pral ba nou 4 pwen konbyen milya de goud, de dola pou èd pou ke nou kapab devlope peyi a, Se sou 2 gouvènman ke li pase. 2 gouvènman sa yo se, fen manda Preval avèk Bellerive lan, epi tou manda Martelly ki kòmanse avèk Laurent Lamothe la ki vin fini sou Evans Paul la. Sa vle di, se 2 gouvèneman sa yo ki enplike dirèkteman nan dosye lajan Petro Caribe a. Tankou jan ke ou di l lan, Si ke Prezidan Jovenel Moise ta enplike nan lajan Petrocaribe, li dirèkteman mande Michel Martelly ki ta enplike Prezidan an, paske sou administrasyon Prezidan Jovenel Moise la, pa t gen kesyon lajan Petrocaribe. Ok. Nòmalman, Evens Paul, otomatikman l te lan pouvwa sa, eske Evens Paul, yo pa ta sipoze ap mande Evens Paul kòb Petrocaribe a? Wi kòrèk, jodia w ta sipoze mande Evens Paul kote lajan petro karibe a pase paske sou Michel Martelly Evens Paul se premye minis gen anpil lajan tou ki te dekese nan kad lajan petro karibe a e seke nou pa janm bliye Evens Paul fè tout tan l avan ke l poko premye minis Li te gen yon twati lakay li a ki se yon mi ki te tonbe depi le 12 janvye 2010, li pa t janm ka repare mi sa k te tonbe a. Otomatikman li moute Premye Minis, nan 1 semèn sèlman mi sa a gentan repare. Ki kote Evans Paul te gentan jwenn lajan sa a? Èske se kòb Primati te mete a la dispozisyon de Evenfol ki tap finanse, jiskaprezan nou pa ka di anyen. Men sèl sa n ka di Evenfol li patisipe bèl e byen nan kesyon lajan Petrocaribe a. E fò n di klè desa pou moun kap tande nou yo la, kesyon lajan Petrocaribe a se te yon politik pou te wè kòman ke yo te kapab batay kont prezidan Jovenel Moïse. Paske youn nan moun ki ekri dosye sou lajan Petrocaribe a, Li patisipe nan lajan Petrocaribe a tou paske li te gen 5 milyon dola djèt nan men l pou l te fè pwojè nan Gonayiv, li pa fè anyen nan Gonayiv. Pami pwojè ke l ke l te gen pou l fè nan Gonayiv, se pou kòman ke li te kapab netwaye lamè Gonayiv la ki te gen yon pakèt dechè ladan l. Ebyen Youri Latortue li menm ki te gen 5 milyon dola Yes men kesyon la se petrokaribe a li pat fè anyen avèl nan gonayiv e jodia wè se misye ki te pwodwi rapò de lajan petrokaribe e li konnen te gen 5 milyon dola nan petrokaribe li menm tou li pa mete nonl nan rapò sa sa vle di dè moun kap mande pou mare vòlè anndan peyi a pi gwo vòlè a se yo menm. Exactement. Kòman ke Martelly pa janm gen manifestasyon ki fèt dèyèl ki te ouvri kès kòb Petro Caribe an avèk Laurent Lamothe, Evans Paul, moun sa yo, yo gen lapè pandan ke Prezidan Jovenel Moïse li menm yal chèchel ki pa menm konn anyen Yo di w ke se li menm ke non l nome 69 fwa nan kòb Petro Caribe a, yon moun ki pa gen okenn kle, yon moun ki t ap dòmi nan ti kwen l, y al dèyè l, y al reveye l, epi menm pèp sa di w se li k vòlè kòb Petro Caribe a, epoutan pèp sa pa janm leve yon fwa kont vrè vòlè ki rele Michel Martelly an pou kòb Petro Caribe a, kòman w twouve sa? Efektiman Bosta, yo pap janm leve kont Michel Martelly paske Michel Martelly ap ba yo mil goud lè yo rive yon kote. Yo pap janm leve kont Michel Martelly paske Michel Martelly kontinye ap desann pantalon l lè l al jwe nan zòn yo rete yo. Ebyen jodi an, non sèlman Michel Martelly yo ta dwe omwen ap pran lari pou mande l kot lajan Petro Caribe a pase sou gouvènman l lan, Youn nan ansyen premye minis ki pase nan peyi a ki ta dwe gen anpil règleman de kont sou bos la kote ke sou ansyen premye minis sa a se sou li menm Petrokaribe a kòmanse e sèlman sou li menm li te dekese 3 lajan nan kad dosye Petrokaribe sa a. Nou vle pale de Jean Marc Berive. Jean Marc Berive Bosca se misye ki kòmanse gaspiye lajan Petro Caribe a. E jiska prezan pa janm gen yon moun ki di Jean Marc Berive ki sa w pote pou vann, ki sa w te achte avèk lajan Petro Caribe sa a. E ou poko janm tande yon sitin, yon manifestasyon al fèt devan ka Jean Marc Berive pou mande l rapò sou lajan Petro Caribe sa yo. Se pou nèg yo m di w, nèg Ayiti k ap fè politik toujou itilize lajan pou oryante moun k ap manifeste yo pou al manifeste nan tèl andwa. Jodi an, si y ap manifeste kont moun ki manje lajan Petwokaribe, gen de premye minis ki pase nan gagote lajan Petwokaribe a, Nou paka omwen pa mande nèg sa yo lajan chak jou Bondye mete, ki se Jean Marc Bellerive avèk Laurent Lamothe. 2 moun sa yo, yo manje lajan Petrocaribe a a yo menm sèl. Egzakteman, paske Laurent Lamothe jodia ke nou wè k an Ayiti e oubyen nou wè ki tout kote, men yo pa janm di l anyen. E lè y ap gade Laurent Lamothe, kòmsi pafwa ki moute sou, men ki de nèg pou de, bon Laurent Lamothe la de tout fason, Nou pap bay tèt nou manti deja depi sou sa ke nou wè ke Afrik te fèl nou gentan konnen son ti vòlè son ti grangou son ti visye sela vle di ke otomatikman Laurent Lamothe se youn nan moun ke pèp la pa ta sipoze kite ap mache anndan peyi a trankil paske fòk li menm jan yo tap di ke prezidan Jovenel Moïse yo tap M rann prezidan Jovenel Moïse san souf anndan peyi a pou kòb petro karibe a e nou wè depi ke prezidan yo fin manjel yo fin asasinel ebyen nou wè ke Laurent Lamothe li menm gade kanpel anndan peyi an e gade kanpel bò kote ebyen pèp ayisyen an yo pa janm al dèyè 2 vòlè yo pandan ke Evens Paul li la men bagay sa grav wi mezanmi medam mesye m pa konn si nou grav anpil wi kounya la pou wè gade moun kap pale avèk Laurent Lamothe se pa yon problèm li ye pou yo Laurent Lamothe la epi Evens Paul yon sèl kou li la mentnan nou wè ke prezidan Jovenel Moïse yap anmèdel pou lajan Petro Caribe. Men Laurent Lamothe la, men Martelly la, men Evens Paul la, èske entènasyonal, èske oligak yo, èske arab yo pa gen rezon pou yo di, menm lè n al lekòl, nou rete sòt vre? Kounye a se pa moun sa yo pou pa ta ap dòmi devan pòt lakay yo? E pa nèg sa yo pou nou ta kenbe toutan, nou pa bezwen konnen kisa nou ta kapab fè yo, e pa sou yo pou nou ta rive, si se anlve n ap anlve yo nou anlve yo? Jodi a la, yon sitwayen ki soti kote l soti l anraje, Pa tap gen prizon pou mete vòlè ki manje lajan petro karibe a ebon sa li klè tou gen jounalis ki manje lajan petro karibe a tou wi. Genyen Genyen gen de non ki soti la gen de nèg ki gen de nèg ki bèl e byen goute nan kòb petro karibe a men yo pa ka pale yo pa ka pale e men se poutèt sa ke yves juste nou menm nou di batay la li pa ka kontinye yves juste eske Mirlande Maniga, e pa li menm ki te moute konstitisyon sa a pou oligat yo, siryen libanè yo an Ayiti, entènasyonal la, e pa li menm ki te moute l, ki vin parèt la nan figi moun ankò, e pa li menm? Kòrèk, Mirlande Hyppolite Maniga, Renan Georges, se 2 moun ki patisipe nan elaborasyon konstitisyon 1987 la. Ebyen jodi an, William Manigat ki te fè konstitisyon 1957 la, kote ke li te di nan konstitisyon an, okenn moun pa gen dwa vyole prensip konstitisyon an, ebyen jodi an, youn nan moun ki vyole prensip konstitisyon an, Se Milet Hyppolite Manigat paske l deside al sezi pouvwa defakto Ariel Henry an, paske l deside retounen nan vomisur Ariel Henry an. Jodi an, Milet Manigat a 82 zan, kòm yon ti granmoun ki ba ba devan lavi, jodi an ou wè l al fon dènye lajan kote ke l al sezi pouvwa Ariel Henry an. E nou pa te ka espere de anyen de Milet Manigat paske jodi an, Milèd Maniga ki te pran yon machann bòlè pou l mete nan tèt pati politik RDNP ke e ke rès li François Maniga te bati sou yon baz de sosyete kote ke se de kad, se de moun k al lekòl, se de inivèsitè. ki te pou nan pati politik sa, ou wè l te vann pati politik la ak yon machann bòlèt, jodi an nou pa te ka espere de anyen de Milèd Maniga. E jodi an, gen anpil moun ki di ke Milèd Maniga otomatikman li rive la kòm moun nan Ho Konsèy Tranzisyon an, premye lwa li pral gen pou l manyen, se lwa sou kesyon omoseksyèl la. Paske anpil moun fè konnen Milèd Maniga konn vole sou do fanm pa yo li, malgre l gen 82 zan. vrèman lou kote ke gen 8 moun nan komin Vèrèt ki sòti mouri anba kout bal bandi yo epi 6 lèzòt ke bandi yo kidnape yo ale avèk nèg sa yo nan baz yo. Fòk nou di w aksyon sa li rive pwodui pa bandi yo se pa rapò avèk popilasyon k ap viv nan komin Vèrèt la te oblije mete barikad nan tout wout nan Vèrèt yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab evite sikilasyon bandi yo nan zòn nan. Ebyen pandan ke abitan yo te mete baraj sa a nan komin Vèrèt, yo te pral sote sou 3 prezime bandi nan baz Savyen ki te sot achte bal pou bandi Luckson yo. Ebyen popilasyon an te pral tiye 2 nan bandi sa yo epi yon lòt bandi te pral sove anba men popilasyon an. Grenn bandi ki sove a li al pote mesaj la nan baz Luckson nan Savyen, sa w tande a nèg yo tann kou l kòmanse fè nwa yo debake nan komin Vèrèt kote ke yo te tiye 2 bandi pou yo a, yo tiye yo menm 8 moun nan popilasyon an epi yo kidnape 6 lòt. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, dezòmè direksyon santral polis administrativ gen yon nouvo direktè jeneral ladan l, se Alain Auguste ki se nouvo direktè santral polis administrativ. Li ranplase nan pòs sila enspektè Joany Caneus ki pase plis pase 8 a 9 mwa nan pòs sila. Nan enstalasyon l, nouvo direktè santral polis administrativ la, enspektè Alain Auguste, fè konnen li pral batay pou wè nan ki mezi yo kapab retounen administre enstitisyon pnh la, pandan l fè konnen lapolis ap travay nan tout mezi pou wè kòman ke yo kapab rive batay pou eradike fenomèn gangsterizasyon an nan peyi Dayiti. Aprè ke otorite Kanada yo te fin sanksyone Cherif Abdallah avèk Gilbert Bidjo, ebyen tou lè 2 sitwayen sa yo nan minit n ap pale la a, yo pa reprezante okenn konsil ann Ayiti ankò. Cherif Abdallah ki te reprezante konsil Itali ann Ayiti, ebyen selon minis afè etranjè peyi Itali a, yo pa rekonèt Cherif Abdallah kòm konsil Itali ann Ayiti. Dezòmè, peyi Itali fè konnen l ap chache kouche foula yon nouvo konsil ki pou kapab vin reprezante Itali nan peyi Dayiti. Se menm konsta a pou peyi Izrayèl ki di klèman ke Gilbert Bidjo pa reprezante Izrayèl ann Ayiti kòm konsil onorè ankò. Dezòmè, se Reuven Bidjo ki se pitit Gilbert Bidjo ki se nouvo konsil Izrayèl ann Ayiti.